Yo Tobias sak gen la zo. Kon ba yo ye papa. Tap jere menm fwe. Yo ba ba yo ap vin pi di men. Kade ki jan plan Digicel yo vin chè men. Pou pale kon ya la avek 16 goud fwe. 16 goud pou en 4 bon m pa konnen konbyen m pa konnen konbyen. M te konvesi Digicel la pral kase. Blye si le jis li fwe. Epi ok papa. Yo men tout bagay an fòm wi frè, tout bagay an fòm, sa ap jere men. Kòm ou jwe men, yo, e sa mwen an men. Yo, m degèt nan natcom, natcom nèt frè, m ap toujou rete nan natcom men. Bon, kòm mwen nèg yo se magouy y ap fè avèk bagay yo men, so, e m pa konprann ki jan nèg yo ap fè. Bon, nou. Nou ka kre yon stad nostalgik epi pou nou fè yon lòt rezo wi frè. Ou wè la, m gon rezo m pral mete deyò. Laali, n ap antre Ninad kòm ni Digicel. Nou fake, nou vòlè, fòk nou met tèt ansanm pou nou fè bagay yo menn. Ou konprann sa m di w la? Epi ok m te tou sa w di m la, e n ap jere mayi pou nou fè sa. Ou wè si nou mete konpayi sa deyò, nèg sa yo pral monte tout plan bagay sa yo, n ap met ti plan nou an, yon goud, de goud moun fè jigabay. Ou wè sa m di w la? Yon goud, de goud. 1 jigabay ap fè 2 jigabay ap vini pou 2 goud kounya menn. Yow Franklin an ale non frè Wap lage w yon bagay menn Bon se kolòn mwen wi mpaka kite w ale a pye frè An ale non frè Wap lage w yon bagay papa Heeyy Menm si m gen tout bagay chè vre mpaka kite w a pye non Son gras ou fè m la yon gras ou fè m Soley la vrèman cho la. M gen presyon se yon youn nan planèt yo k desann wi frè Malgre m fin benyen frè m santi m santi chalè pi rèd Talè a manyen nan yon rivyè menn m plonje papa A tout m plonje anba dlo a M swe pi rèd wi menn M swe m swe m swe anba dlo sa Oh m pat janm konn si chalè te rèd konsa non M ap benyen m ap swe Pano tenten. Yo frank li an nou dekwat nou papa. Ah mpa wè poukisa wap banm tout manti sa la Franklin. Si se pou ou li bla map ba ou li bla Franklin men ou pa ka gentan banm gwosè manti sa pou di mwen benyen wap swe ou swe menm Franklin. Ah mpa mpa pran sa nan menw. Ebyen si wap benyen wap swe men men be frè ebyen ebyen ou pat janm benyen ah monchè papa pa vin banm manti sa la aah kòm sa ka rive vre paske m sonje dènyeman men pandan m lakay la men epi m antre nan douch la map benyen tout tan map benyen vre m wè map swe gwo swe ap koule nan fon map pase dwat mwen se rete swe m poko janm wè yon bagay konsa non.